Avèk bandi ki yo menm jodi a la fè fas kare ak lapolis e sa ou tande a la se gwo danje ki genyen kote nèg kanaran yo arive ebyen mete lapat sou yon cha blende ki te sòti kanada yo e gen moun ki di se cha bò katedral men nou menm nou pa ka di sa nou pa ekspè donk nan kesyon cha nan kesyon materyèl lapolis men anpil moun te estime cha sa yo pat bon E sa n te gen avan yo, yo ta di ke yo menm pi bon ke sa k te sòti Kanada yo. Antouka. Enben jodi a la, nèg nèg Kanaran yo ki yo menm bay lapolis yon gwo souflèt kote yo arive mete dife nan yonn nan cha ki sòti Kanada yo e nou pral envite w wè videyo a toutolon ebyen pou w wè kòman nèg yo yo menm t ap pete kout bal, t ap mete dife nan cha blende sa ki li menm nou fèk pèdi youn la e nou wè nèg ti lapli yo te sot pran youn la men lapolis te di yo rekipere l antouka nou pa gen pwoblèm ak sa men jodi a la nèg kanaran yo ki yo menm mete dife nan cha blende sa se gwo rèl ki genyen nan kanaran ebyen lame dayiti ki yo menm pral pote la men fòt lame dayiti ki yo menm foure pye nan batay la, lame dayiti ki wè yo pa ka kite ebyen lapolis la ap kraze konsa anba men gang, yo oblije mete kò yo deyò pou yal pote la men forte avèk polisye sa yo ki yo menm te an danje anndan cha sa yo te oblije chape poul yo e se mesaj de ranfò ke yo tap voye bay wo plase e donk gwo. zotobre anndan lapolis la pou yo menm te ka al pote yo kout men. Ebyen tou genyen yon gwo zotobre la anndan lapolis la tou ki li menm tonbe anba kòd, yo ta kenbe misye pral achte katouch pou Toto Bòlèt. Nou konnen Toto Bòlèt menm nèg ti makak yo anwo a, se nèg sa yo se towo yo ye, se yo k ap fè e defè zòn Laboul anwo a. Ebyen yo kenbe donk gwo zotobre sa anndan lapolis la ki li menm pral achte katouch pou Toto ou tande on nèg ki nan lapolis li pral achte katouch pou Toto e katouch sa yo k pral nan men Toto a se katouch pou Toto al bay bandi ebyen pou simen bal sou pèp la pou simen bal sou lapolis men sak Ayiti a. Nou pral envite w gen detay yo anndan videyo a rete konekte bòn ekout tout moun. Bonswa, nou salye tout zanmi yo, son plezi poun kapab enfòme yo, nou prale direkteman o nivo de Kanaran, ebyen nou konnen ke Kanaran se la kante ap fè la une de l'actualité, ebyen nap diw ke genyen prezime chèf gang Charles Juckena, ebyen Jakena di Zion, ebyen ki tap opere o nivo de Kanaran 4 e 5, yo stope li nan kad echanj de tir, avèk ajan lapolis nan zòn Karade, Taba, Dezayan ki te enplike li nan ak asasina, anlèvman epi vòl yon pistolè yo te konfiske. N ap di ke nan menm kad dosye Canaran sa, nou prale dirèkteman, n ap di ke bandi onivo de onivo de Canaran yo arive boule yon cha. Bandi yo ki arive boule yon cha. Tounen fè ke Kanada li menm li te bay yo de la tou se bandi Kanaa yo menm yo sanse yo ap yo pran e cha a. Ebyen nan minit ke n ap pale w la ebyen o nivo de ensekirite youn nan cha nouvèlman livre pa le Kanada ensandye pa de bandi arme. Ebyen n ap di ke cha livre pa le Kanada ebyen. E pou sa ki pral fè a, e nou kapab remake an debi antandi avan e veyikil la, e byen nou e pral genyen pou n kapab e gade kòman ke sa li menm li ye kote ke e o nivo de Kanaran, e byen nou pral gade pou n wè imaj kote ke bandi Kana yo menm ki e sanse ap opere e byen o nivo de Kanaran e byen yo arive e mete e dife, e byen nou e prale dirèkteman e byen pou n kapab gade imaj e pi kounye a pou n kapab avanse pou n di ke. Wala nap gade imaj nan la pradel se kanmenm trè zekyetan e pi an menm tan nou wè gen anpil e bal kap chante la gen anpil katouch kap chante e pradel m panse ke te Petèt nou kapab fè moun yo tande enpe, men se kanmenm trè trè zenkyetan, nou di w se Charlemagne 2 tou nèf ki soti Kanada yo, e nou wè ki nan eta sa pradèt. Wi, m panse ke se yo menm, e an atandan ke n fè n fè moun yo tande imaj, ou byen tande jan ke polisye yo menm yo t ap pale, ke bandi a tire yo, pandan ke y ap fè sa, menm popilasyon an yo menm yo e nan konplisite avèk bandi yo kote ke yo menm yo tap eseye voye wòch sou polisye yo, sa vle di ke yo wè zòn Kanaran se zòn kote ke anpil moun konprann ke se pa zòn inosan ebyen moun yo yo nan konplisite avèk bandi yo. Ann tande vwa oubyen ann tande kòman ke polisye yo tap tire ansanm avèk bandi Kanaran yo kote ke menm polisye yo di w ke popilasyon an ki ap voye wòch sou yo tou. E nou mande tout polisye ki la fè mesaj a pase pa sè yo nou pran nan anbiskad kanaran ok nèg devan nou nèg adwat nou nèg agoch nou ok nèg dèyè nou rele rele sè yo pou nou nap mande bakòp paske blende a paka woule ok. Men an menm tan tou medam mesye bon se su e sèten nap gade lapolis mesye m pap kritike nou paske nou konnen jan nap travay nap fè a li pa fasil men gen gen seri de zòn kritik nou pa dwe al pou kont nou nou pa dwe fè operasyon nan zòn sa yo pou kont nou si pou nou sikile fòk nou gen omwen de twa cha blende avèk nou pa al pou kont nou paske nou wè depi kèk jou ebyen lapolis an difikilte medam mesye donk mesye nou se rè pwofesyonèl konpòte nou an pwofesyonèl paske ti erè amatè sa yo ou konnen gen seri de zòn depi w al nan zòn sa yo yap tire sou nou pa al pou kont nou mesye e m panse se enpòtan e wi pandan nap pale de sa pradèl e an avanse kanmenm. Wi pandan ke nap pale de sa nap di ke enfòmasyon ke anpil moun fèk konfime la Eske polis yo ok Pradel paske m wè gen moun kap ekri m kap mande nou eske polis yo ok. Wi polis yo pa gen pwoblèm okontrè menm pandan ke nou sanse ap ap pale la ebyen nap di w ke selon enfòmasyon ki rive jwenn nou nan moun afè bon TV ebyen te gen yon lòt cha ki te gentan rive an ranfò kote ke yo te arive pran polisye yo ale avèk yo pou moun ki tap mande eske polisye yo menm yo nan cha a, kòman sa ale me pase anba dife, nan moman la nèg Kanaran yo move anpil paske yo gen yon chèf pami yo ki mòtèlman blese ebyen nan kad echanj avèk lapolis ebyen ann gade pou n wè kounye a. E sèke mesye lame yo se yo menm ki sanse genyen kontwòl wout nasyonal la, nan minit ke nap pale la yo, ebyen ann gade yon ti imaj kote ke genyen moun ki sanse ap pase nan zòn Kanaran, ebyen ann fon ti gade la. Vwala Pradel ebyen se trè byen m panse popilasyon an kontan paske la nou menm e depi m tande se lame ki pral fè operasyon mwen menm sa fè m plezi wap gade anpil gwo cha en ki pral debake la ki pral anvayi gwoup gang sa epi nou wè depi kèk jou se yo kap bay pwoblèm Pradel se pou se pou lame dayiti avèk lapolis fini avèk gwoup sa Pase mwad novanm, desanm, janvye, pou pa di fevriye, se moman pou dyaspora, se moman pou touris lan ta dwe omwen vin lakay yo. Gwoup gang sa yo k ap fè kidnaping, k ap fè dezòd anndan peyi an, se pou se pou lapolis, se pou lame Dayiti ba yo siwo. Mesye, bay nèg yo siwo pou nou. Wi Pradel. Wi pandan ke nap pale la ebyen pandan ke nap pale la genyen la polis tou sanse e ap travay la kote ke genyen yon e la polis ki arete yon komisè divizyonè ki sot achte katouch pou toto ebyen kote ke se enfòmasyon sa ki sanse ap domine aktyalite a nan minit ke nap pale la e kote ke e gen imaj ki montre w e misye la sanble se nan yon bis plat li genlè te pran ebyen e kote ke lapolis arete yon polisye anba mòn kabrit ki tap soti achte bal pou Toto ebyen se pa ti koze non ebyen anpil moun ki yo menm ki sezi ebyen se yon ide ki rele Pierre Wakin ebyen se pa ajan ke misye li menm ye ebyen e se li menm ki sanse ap al achte bal pou Toto Ebyen e konsa ke enfòmasyon montre yo fèk arete misye la an atandan ke nou wè imaj li men an atandan ke nap chache e pou nou menm nou e kapab fè e ou wè imaj li ebyen pou e sa li menm li kapab genyen e dèz enfòmasyon konsènan de polisye sa a e se yon ide e ki rele Pierre Joaquin epi yo ta akize misye kòm moun ki li menm li pral achte e li sot achte e minisyon pou Toto epi Toto e nou konnen ke kòman Toto li menm gen anpil moun ki kanse e ap pale de e mèvèy ke Toto li menm li ap fè anwo a. Mwen pale jis yon segond, jis yon segond. Mwen panse nou gentan gen imaj la. Tande byen medam mesye, ebyen jisteman yon polisye, lè nap di nou jisteman nou rive nan yon faz si nou bezwen rekonstwi peyi an, ebyen gen anpil move grenn anndan lapolis la nou dwe mete sou kote. Nou dwe elimine yo, pi nou pap menm mete yo nan prizon medam mesye. Moun sa yo gate. Manje pouri sa yo gate deja. Wap gade w son polisye. Ou pral achte zam, ou pral achte minisyon pou bandi, ou pral pou gang, ou pral achte minisyon pou toto bòlèt. Kisa sa vle di medam mesye, yon polisye, nou byen presize yon polisye, nou gen yon imaj ki apèn vin jwenn nou la, paske jan de endividi sa yo, jan eskize m, jan de fatra sa yo, fòk nou moutre yo medam mesye, fòk nou kapab wè yo, m panse li enpòtan pou nou wè imaj yo paske ou konnen Ayiti tanzantan lè jan de bagay sa yo rive, touswit Moun yo bliye imaj lan. Vwala e vwala. Men imaj lan. Nou pral moutre w polisye an ke yo arete an. Paske nou te vle asire nou ke se bon imaj la nou genyen. Pou nou pa al mete yon imaj ki pa sa. Men, li enpòtan. Vwala. Men misye. Men endividi an. Men viris lan. Kounya la, lè n ap pale de sanksyon, fòk gen gwo sanksyon ki pran. Gwo gwo sanksyon ki pran. Epi n ap felisite lapolis sa yo ki gen kran pou arete endividi sa n ap gade la. Sa se ou ta di meni. E Pradel, se li menm n ap gade la. N ap gade foto an. Jis se ki kote sa pase Pradel? Bon wi sa vle di ke se mesye sa ke nou wè la yo sanse arete li ebyen nou konnen ke se o nivo de la polis ki sanse arete li ebyen nap di w ke se nan kad fouy ke la polis menm li ap fè yo arete yon polisye se anba mòn kabrit ebyen ki tap soti achte bal pou toto se la yo pran misye. Wi se la ke yo arive pran e misye ebyen se yon ide ki rele Pierre Joaquin ebyen se pa ajan ebyen se la ke yo pran misye ebyen li menm li tap e m pa konnen eske latibonit ki kote ke l te jwenn minisyon sa ebyen e kote l tap fè jan ke nap gade l la la. Vwala, pandansetan mwen gen yon odyo la m panse m ta byen renmen pataje avèk nou medam mesye An nou dekouvri odyo sa an menm tan. Epi an menm tan map mande nou silvouplè pandan nap bay enfo yo silvouplè de gras pa rele an menm tan paske la nou menm nou bloke nou. Evite rele nou an menm tan e lè konsa nou paka fè travay la jan pou nou ta fèl la. Please stop that ok. An nou tande odyo sa. Wala sa se la polis kap reyaji pa rapò ak zam kap tire nan kanara. Ok mesye mete baz la ok nou pran nou anbiskad nan nivo kanaran ok nou pran nou anbiskad a ni onivo kanaran euh nèg yo mete nou nan mitan popilasyon ap tire wòch sou nou a koktèl molotèv ok mesye fè mesaj la pase kounya rele CRO. Nap kenbe toujou fè CRO vini yow kenbe se avanse. Ti mesye rejte baz la ok nou pran nou anbiskad nan nivo kanaran ok nou pran nou anbiskad ali onivo kanaran euh nèg yo mete eh mande tout polisye ki la fè mesaj an pase pa CRO nou pran nan anbiskad eh kanaran ok nèg devan nou nèg adwat nou nèg agoch nou ok nèg dèyè nou rele rele CRO pou nou nap mande bakòp paske blende a Paka roule ok dakò kounya. Vwala vwala e men kanmenm e nou kontan e nou wè ke ti mesye yo kòrèk polisye yo kòrèk e donk se preparasyon ki deja ki deja prè pou fèt la pou al frape gwoup gang sa yo nou tap tande vòs la nou te oblije retounen avèk li pou ou men nanpèch e lapolis lame dayiti mesye fè travay nou fè travay nou wi pradèl e an nou avanse. Wi jan ke nou tap kontinye o nivo de Kanaran enben bandi Kanaran yo ki boule yon cha lapolis enben anpil moun wè ke moun latibonit moun nan gran nò enben yo antrave enben 2 nan pi gwo responsab sekirite peyi a revoke e sanble fwèl dife a kanmenm. ebyen e kapab mennen e nan prizon e an palan de Dorcé ak Kitèl ebyen yo menm yo e nan kouri an menm tan ke nap pale la ebyen jan ke nou di w li ebyen e bandi yo ki yo menm yo arive boule sa vle di ke se youn nan cha e Kanada yo ke bandi yo menm yo e boule nan minit ke E nap pale la ansanm avèk ou enfòmasyon yo dirèkteman ebyen nap di ke gen anpil moun o nivo de kabarè kote ke nou konnen ke zòn sa ki bloke ebyen anpil sitwayen yo menm yo gen difikilte ebyen yo kontinye mande ansanm avèk otorite yo ebyen wè kòman nan yo ta fè pou yo debleye wout nasyonal la paske nou konnen ke se bandi yo ki yo menm ki ap fè la une de l'actualité bandi yo yo plis gen tak. Ke dapre anpil moun ke la polis e kisa kap pase la ebyen m panse ke se yon dosye ke anpil moun yo menm yo sanse ap swiv yo mande ansanm avèk otorite yo pou yo pran tout dispozisyon tout mezi ebyen pou yo menm yo kapab e pèmèt ke popilasyon menm li vake ansanm avèk okipasyon li. Nou prale dirèkteman o nivo de gouvènman an nou konnen ke gen 2 minis gouvènman Ariel Henry a Tutèl, eben misye la li pa minis, eben il il a de mèt pou son kòlèg Berto Dorcé. Eben yo prezante demisyon yo pandan semèn nan avèk premye minis la Ariel Henry. Eben depa yo ki te akte an konsèy dè minis teni an fen de joune vandredi 11 novanm 2022 a, sepandan eben yo pa patisipe nan konsèy e.